Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo te rèd nan pakè Pòtoprens yè. Palè jistis nou ta kapab di anvayi par dè bandi zame. Bandi nan vilaj okipe pakè Pòtoprens nan dat vandredi 10 jen 2022 an kote tout moun vole gagè ak kout bal. Ebyen fò m di nou ke bagay la te vrèman rèd. Antouka izo k ap frape. Ba wi izo k ap frape paske ou imajine w ben Nan maten, genyen yon video ki trè viral sur les réseaux sociaux, video kote ebyen Izo ta swadizan paske daprè le commissaire Jean Ernest Muscadin ebyen se ta yon montaj Izo fè. Men de tout manyè donk ou wè video a nan maten epi dan laprè midi se sa ki pase. Donk m ta kapab di jounen jodi a la gon bagay pou nou konprann. Bandi nan peyi Dayiti, ben yo fè sa yo vle. Wi yo fè sa yo vle paske yè m ta kapab di anpil nèg vole gagè, bal pete, tout moun kouri. Nèg 5 segond yo pa pè anyen. Lòske yon bandi antre nan lojik sila, bandi an vin mete nan tèt li ke li trè pwisan. Ba wi, li trè trè trè pwisan e lontan sou Anèl nou te konn jwenn anpil atak sa yo. Dayè. Arnel konn rete li di w ke wout bisantnè la li menm lap bloke l jodi a. Jounen jodi a la a, Arnel pa la. Arnel pa la se Izo kap frape. Kounye a la a, gon kesyon n kapab poze tèt nou. Nan moman Arnel tap renye, èske daprè nou menm Arnel te pi pwisan ke Izo? Tande byen wi. Sinon, sa ap anvi fè nou konprann ke. Ebyen, chak fwa yon chèf gang mouri, sitiyasyon an kapab vin pi grav pa rapò ak lòt gang k ap vin ranplase l yo. Paske jan bagay la te ye sou wout Bisantnè lan sou Arnel Joseph, tout moun te panse ke, ebyen, imedyatman Arnel mouri, ta pral genyen yon solisyon ak pwoblèm nan. Men, le problème reste et demeure antye. Sa vle di. Lè lapolis fè yon operasyon l detui yon gang, fòk genyen lòt demach ki pran pou ke gang sa a, m ta kapab di yo ratibwaze l nèt. Eske nou konprann? Paske Izo Vilaj de Dye depi aprè lanmò Arnel l ap renye. E depi lè l kòmanse renye, l ap domine larepiblik. Konprann byen wi. Izo ap domine larepiblik, anpil pwoblèm. anpil atak, lapolis ap tonbe. M ta kapab di, an matyè de gwoup ki pi deteste, m ta kapab di, pa bò kote popilasyon an, ben se vilaj, e pi les hommes de 400, paske se zòm la, yo vèse yo totalman, yo vèse yo avègleman nan krim. Donk, gen yon bagay pou n konprann, èske Leta li menm li deside fèmen je l pou l kite sitiyasyon sa rete konsa? Èske Leta pa p rive nan yon moman pou l di ke, ben, ekoute, mesye sa yo ban m twòp pwoblèm? Paske, lè yon palè jistis anba bouch Vilaj de Dye, nèg yo fè e defè. Si nèg yo di y ap fèmen l jodi a la, ebyen, Yap fèmen l. Si yo di yap pase alaksyon, èske lapolis ap kapab kanpe anfas? Sa se anpil kestyon kap poze. Antretan fòm di nou ke selon komisè Muscadin, Izo Vilaj de Dye fè sa n ta kapab rele yon sòt de jimnastik. Wi, an apèl sa jimnastik paske. Afè pran moun sa yo pou di se moun Miragwàn, ebyen daprè komisè lan, moun sa yo se ta sanble moun nan Vilaj de Dye Izo pran pou ap fè jan de chantaj sa yo. Gen anpil kòmantè sou entènèt la, kòmantè k ap di tout senpleman si Izo bezwen bay komisè Muscadin defi, ke misye ale Miragwàn paske depi aprè akt komisè lan poze an, Anpil moun gen enpresyon ke Jean Ernest Muscadin li plase li nan centre obsession bandi yo, surtout les hommes de village et ceux de grand ravine. Donk kounya la daprè anpil moun si Izo vle fè super star ke li ale nan Miragwan. Ann tande komisè Muscadin. Bagay la pat ka fè gwo vant si la bije. Pa gen moun Miragwan ki kidnape vre. Ok respè kontentman se kontrèman avèk sa kap di a enposib pa gen bagay konsa vre. E komisè se sa nou sot pale la talè nan emisyon an nou sot di sa la nou di parapò avèk langaj kòporèl e ekspresyon vizaj moun yo li difisil pou moun ta fè sòsni agòch men komisè parapò a sa nou konnen wap fon bèl travay e nan e nan depatman nip lan jiskaprezan nou wè e Mario Lundi bò kote pal li menm li kontinye ap mande revokasyon E lap mande pou kapab dedomaje e zo pwason komisè. Devan mari Yolèn nan, se pa nan lapyès pou l vin vè l, se Miragwàn pou l vini. Se Miragwàn pou l vini pou l vin mande revogasyon l. Paske mari Yolèn pa entochab. Mwen gen zam nan men m, mwen son otorite, m ap arete l. Wè wè di. Wi komisè miskaden dyaspora ap tande w la dyaspora renmen w anpil dyaspora. Se trop. Se trop ato paske peyi sa nou ta kapab di li vin tounen yon jungle. Se la lwa du plus puissant ki prime. E jan nap gade bagay yo la ebyen nèg sa yo se tout puissant yo ye. Se tout puissant paske leta poko janm ka di anyen. Bon kot Ariel? Kot Ariel Henry? Paske on nèg ou pa ka premye minis e an menm tan jan bagay yo ye la ou son on prezidan tou. Men pou tout bagay sa yo ap pase la ou pa vle pran ankenn dispozisyon, ou pa vle fè ankenn deklarasyon paske lapopilasyon èl nè pa an konfyans. Li pa gen moun k ap dirije l. Pèmèt mwen di sa, paske si l te gen moun k ap dirije l, aparaman lè gen yon deklarasyon k fèt, li ta di bon oke mesye yo pral pase alaksyon. Paske nou raple nou sou Jovenel nan yon premye tan, li te kòmanse fè ti deklarasyon pou di nèg yo m ap rive sou nou. Men Ariel pa janm di anyen menm non li menm. Ariel poze, tèt frèt, lavi fezan, se kòm se li ki est à l'origine de tout ça. Peyi pa dirije konsa non mesye. Peyi sa a nou pase l nan tenten twòp, nou fè twòp bagay ak peyi a. Ce n'est pas sérieux. En tout cas, m'a quitté nous avec euh, quelques déclarations et puis après on va revenir pour boucler. Monsieur le président de séance, chers collègues, j'en parle avec d'autant plus de conviction que j'ai la lourde responsabilité de diriger un pays qui a fait l'histoire. Un pays construit par des pères fondateurs qui ont combattu pour que tous les hommes naissent effectivement libres et égaux en droit, quelle que soit leur race. Je parle de démocratie, je parle de construction de l'avenir, parce que dans mon pays, la démocratie a reculé et que l'avenir paraît sombre et le restera si nous ne faisons rien pour poser aujourd'hui les bases pour un lendemain meilleur. Vous le savez tous, le président de la République, qui m'a nommé Premier ministre, a été odieusement assassiné au lendemain de ma nomination. J'ai le sentiment désagréable que ceux qui ont conçu et financé ce plan macabre courent toujours échappe encore à notre système judiciaire. Je ne suis pas venu ici pour me plaindre, mais je crois que dans notre volonté de construire ensemble un meilleur avenir pour tous dans la région, vous devez avoir une idée exacte de ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays et de ce que j'entreprends pour y remédier. Mon pays est actuellement soumis à une insécurité alimenté par des grandes armées qui volent, qui violent, qui tuent et kidnappent des nationaux aussi bien que des étrangers. Par leurs actions criminelles, ils sont parvenus à empêcher la libre circulation des personnes et des biens. La péninsule sud, victime du tremblement de terre du 14 août 2021, est pratiquement coupée du reste du pays. Nos institutions démocratiques se sont effondrées. Cela fera bientôt une année que depuis je suis à la tête d'un gouvernement de consensus issu d'un accord politique entre des forces politiques antagoniques et des secteurs de la société civile. Et je continue sans relâche à parler à mes compatriotes pour tenter d'élargir ce consensus en alliant plus de groupes sociaux autour d'un plan conçu pour amener les institutions du pays à un fonctionnement normal et pour restituer le pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien dans le cadre d'élections libres et transparentes. L'instabilité liée à une insécurité insupportable rend illusoire toute velléité de construire cet avenir durable, résilient et équitable. La conséquence immédiate pour nous est un ralentissement de l'activité économique, une inflation importée, la fuite massive de nos jeunes et de nos cadres vers d'autres pays de la région et une difficulté à envisager l'organisation rapide des élections et la transmission du pouvoir à des élus. L'émigration illégale en provenance d'Haïti qui affectait uniquement quelques pays limitrophes, s'est maintenant étendu à l'ensemble des pays du continent. Les migrants haïtiens, dans leur quête de mieux-être, prennent tous les risques pour atteindre un pays d'accueil. Haïti accepte toujours de coopérer avec les pays de la région qui veulent rapatrier les immigrants illégaux. Mais je continue à plaider pour qu'un traitement humain respectueux de leurs droits fondamentaux, leur soient réservés. Je crois que l'accent doit être mis en particulier sur la recherche de solutions concrètes et durables aux problèmes qui poussent les migrants à partir de chez eux. En Haïti, ces problèmes ont pour nom la misère, le chômage, l'absence d'opportunités pour les jeunes, les inégalités, l'insécurité et l'instabilité politique. Ces phénomènes ne sont pas spécifiques à Haïti. Mon pays, comme d'autres dans la région, ont besoin d'investissements massifs, créateurs d'emplois stables, Et se doit d'offrir à notre jeunesse et aux candidats à l'immigration illégale des opportunités et des et des raisons d'espérer un avenir meilleur. Pou nou menm an Ayiti, jodi an, pa bliye ke nou gen Ariel Henry, se sèl li menm ki la, kòm premye minis, nou pa gen yon gouvèneman ki gen, nou pa lan yon, nou pa gen yon ekzekitif bisefal, jodi a nou lan yon ekzekitif monosefal, e. Eske se de bon ton ou pa ke Ariel Henry jodia ke lal reprezante Ayiti nan somè dè Zamerik kap fèt Washington nan? E nou menm bò kote pa nou gen kèk lòt gen kèk bagay ke nap eseye gade. Kisa nap eseye gade? Nap gade pou nou wè e Venezyela ki gen Nicolas Maduro jodia la ki prezidan li pa prezan nan somè a. Genyen e Kiba ki pa prezan nan somè a. Gen de seri de lòt peyi ankò gen prè de 3 ou 4 peyi nan Amerik la ki pa prezan nan somè a. Sa pèmèt ke nou menm o nivo Alyans Pèp nou kesyone tèt nou. Paske jodi an, Nicolas Maduro soti nan eleksyon kote ke lakay li ke pèp li ba l yon manda, e Juan Guaido li menm ki se te chèf opozisyon an, E nan menm somè a, m kwè ke Biden te gen konvèzasyon ansanm avèk Juan Guaido. Sa vle di jodi a, m kwè ke nou menm onivo an Ayiti, gen de kesyon nou dwe poze tèt nou. Se yon bagay ke nou menm nou pa t ko fin gade l. Paske e nan menm afich envitasyon yo, w ap wè ladan l, gen yon premye minis ki reprezante ki peyi sa, men w ap wè Ariel li menm yo mete l kòm prezidan peyi Dayiti. Sa vle di se de bagay m panse ke onivo alyans pèp, Tout lòt strikti anndan peyi a gon fason ke nou pral gade l paske jodi an la gen de gen de repons ke nou poko ka bay. Pa bliye andeyò de somè dè zamerik ki fèt gen nasyon zini ki toujou reyini e m kwè chak 1 an, chak oktòb. Genyen tou nan karayib la gen plizyè lòt òganizasyon ankò men dirijan nou yo toujou an deplasman. pou ale nan jan daktivite sa yo. Men jiska prezan, olye sa yo pèmèt ke peyi a, nou wè gen de seri de bagay ki ale o pwofi de sosyete a, o pwofi de peyi a, ou wè li plis ale o pwofi de dè endividi. Menm jan si nou ta pran yon egzanp ki trè senp, ki trè klè. Gen de seri de peyi ki dakò, ki ale vè Lachin. Y ale vè Lachin paske yo menm yo konnen Chine, Li menm lap vini lap vin envesti anndan peyi a. Men wap wè nou menm bò kote pa nou dirijan pa nou yo fè chwa ale vè Taiwan. Poukisa ale vè Taiwan? Paske otomatikman ou moute kòm prezidan anndan peyi a gon gouvèneman ki enstale, gon kantite de milyon ke Taiwan ap ba ou lap ret nan pòch ou. Sa di chwa ke dirijan nou yo fè, yo pa fè chwa pou peyi a yo toujou fè chwa pèsonèl yo. Men se toujou enterè pèsonèl, enterè endividyèl paske pa bliye ke Venezyela, nou gen, m te kapab di yon long istwa ansanm avèk le Venezyela ki pèmèt ke pli de 4 milya de dola nan kesyon petro karibe. E pa bliye ke dènyeman, Jovenel te vote nan OEA kont kont e Venezyela pou yo mete Venezyela deyò nan OEA. Èske w konprann? E se si pou Etazini jiskaprezan An nou di rapò ke Ayiti gen avèk Etazini. M pa wè ki sa ke, ki sa ke li itil nou. Ou konprann? Sa vle di jis pou m montre w ke se dezenterè mesken ki toujou gide dirijan nou yo ale vè de seri de kote men se pa enterè kolektif la vrèman ki, ki prime. Ariel Henry pa gen ni tit ni kalite Li pa genyen lejitimite politik nesesè pou l al pale nan non peyi a. Nou rete koyeran. Kit li rankontre iks, sigrèg, sa pa konsène peyi a, li konsène Ariel Henry. Mentenan, pa rapò avèk Joe Biden, byen, ki t ap pale de demokrasi, Lèzetazini Nan kesyon demokrasi yo gen 2 pwa 2 mezi. Se klè ke an Ayiti il n'y a pas de démocratie. Pèp la bay eli yo lejitimite. Donk nou menm nou estime politik 2 pwa 2 mezi sa a Etazini ap fè a, nou denonse l. Konprann sa m di w la? Donk pou nou menm somè sa a pap pote anyen pou nou. Dayè nou pa gen reprezantasyon ladan. Sa k enpòtan, sa k enpòtan, se goumen pou nou goumen jan bagay la ap fèt la pou gen de mobilizasyon sitwayèn ke nou asimile a yon soulèvman popilè ki pou rezoud pwoblèm nou gen la a paske la politik elè dabò nasyonal. Se sou lè nasyono ki dwav se mèt ansanm tankou n ap fè la a pou rezoud pwoblèm peyi a. Se de sa ki lè kesyon. Jovenel pa t travay pou l te Demen maten, si l te viktim, kèlkanswa moun ki viktim nan, pou l te jwenn jistis anndan peyi a. E Jovenel pa t travay li menm, de pwòp tèt pa l, kòm prezidan de la Repiblik, pou si gen yon bagay ki ta vin rive swa li menm oubyen yon manb lan fanmi l, pou l te jwenn jistis. Paske lè w nan yon peyi, lè se ti mari ki asasine, oubyen se ti mari ki viktim de kèlkanswa sòt, de kèl sòt ke viktim ke l kapab vin ye a, pèsòn pa di anyen, ou pase sa. Pa bliye ke apre Moun sa nou kapab rele moun ki san non yo kap viv anndan katye popilè yo pa bliye ke gen de timoun ki pran bal manman yo ansent yo pran bal depi nan vant manman fi a mouri tou ansent avèk timoun nan nan vant li leta la l pa di anyen e sou jovenel gen plis pase 5 masak ki fèt anndan katye popilè yo prezidan la l pa janm di anyen yo asasine mèt dòval ki se vwazen jovenel moyiz li pa di anyen yo asasine evlin sensè yon ekolye jovenel pa di anyen. Yo asasine Netty, yon jèn fam, de seri de lòt moun, anpil, anpil, anpil lòt moun asasine anndan peyi a, gouvèneman pa janm di anyen. Men jodi a èske ou panse yon gouvèneman ki te pretann kòmsi ou la a, ki la pou defann sosyete a, ou menm ki la pou ede popilasyon an pou l avan, ou menm ki la kòm avangadis, ou menm ki la pou pwoteje sitwayen yo, epi sitwayen yo ap viktim e demen maten ou panse ou pral viktim epi ou pral jwenn jistis? M pa kwè sa mwen menm. M pa kwè ke jodi a, 11 mwa aprè, Di mwa apre, dezan, twazan, katran, senkan apre m pa kwè ke gon moun kòmsi ki viktim nan jan Jovenel li menm li vin viktim nan ke m panse ke li pral jwenn jistis anndan peyi Dayiti. Paske li klè, lè ke ou menm ki la kòm prezidan de la repiblik ki se responsab pou pwoteje sitwayen w epi w kite sitwayen yo menm yo viktim nenpòt kijan ou pa janm leve yon ti dwèt anlè pou di anyen pou li, m kwè ke se menm bagay la k pral rive la a. E lè se ou menm. Tout moun di bon se entèl epi yo kite sa pase. Demen maten se entèl yo kite pa sa. Demen maten se entèl yo kite sa pase. Demen maten se sou ou l pral rive. E lè l rive sou ou, tout moun pral jis rete yo gade, y ap toujou kontinye mande jistis. Menm jan Jean Do, m kwè Jean Do gen pli de 22, 20, 20, 20, 21 ou 22 zan. Leta ap tèlman an feblès li pa an mezi pou sanksyone moun sa yo. Se ministè komès ki ta la pou kontwole yo. Pa egzanp, lè ponp la dwal yo pa gen gaz, pa gen okenn enstans ki ka al kontwole pou wè si l gen gaz oubyen si l pa genyen. Anben, se feblès sa a nou menm n ap di yo pwofite pou pete kay, y ap fè sa yo vle. Epi epoutan, mas pèp la ki pi mal la, se li k ap peye sa. E nan dènye kontak nou pran, Leta fè nou konnen ke li peye mesye k ap ekspòte gaz yo. tout kòb yo se yo ki pa pagay gaz la epi yo pa gen yon dola ameriken e poutan tout bank nan peyi a se bank prive yo e pou menm sektè prive sa alò nou wè se yon chantay y ap fè pou yo ka kreye dezòd nan peyi a sa nou konte fè nou menm se kontinye rele anmwe dèyè mesye sa yo pou leta ka resezi l pou l bay popilasyon an sèvis. Bon, peyi a an swa menm se yon peyi gangrèl paske 4 depatman la plis yon pati nan depatman lwès la la ki bloke depi prè de, premye jen fè 1 an kote leta pa janm fè anyen, jiska prezan pwoblèm yo ap pèsiste. Enben nou menm n ap kontinye jan n ap fè l nan radyo a denonse li, kontinye rele anmwe jiskaske yo tande kri nou. Nou te genyen dè milye de manifestan ki te pran lari e sou apèl pen manifestan sa yo te pran lari, nou mache anviwon 7 kilomèt nan vil la. Nou soti Raboto, Jibile, Centre Ville, Dekawo, Parc Vincent, Avenue des Dattes, nou vire pa Obiernac, nou retounen Avenue Christophe nan Centre Ville e nou t al fini sou plas Gonayiv. E pandan tout tan sa a, nou pase nan tout katye Gonayiv. Otrefwa, te konn gen de manifestasyon ki limite a de katye paske te gen diferan gwoup ki te apateni a diferan sektè. Manifestasyon sa a, li te pase nan tout vil la, ebyen pa gon wòch ki te voye e tout moun te mache, yo t ap di aba ensekirite Aba kidnaping, aba lavichè, aba movèz gouvènans e aba Ariel Henry ki li menm pa ka pote yon solisyon a kesyon sa yo. Se te yon grann reyisit pou Penn, vil la li mobilize pou a nenpòt ki moman pwal gen yon apèl nasyonal pou l rantre ladan l men se yon gwo gwo tonton reyisit. E nou di jisteman manifestasyon sa yo yonn nan pwen ke Penn nan Ebyen li atache avèl se ke pèp la pa ka rete nan sitiyasyon ensekirite sa a. Sa fè anviwon 1 an ke le gran Sid bloke. Manifestasyon sa a nou te fèl an apèl a solidarite avèk gran Sid la. 1 an! Ariel Henry pwal gen 1 an o pouvwa, chak jou lap di byento e poutan chak jou nou wè jeografi gang lan li ogmante. Teritwa yo double. E non sèlman nou menm nou di nou te esplike plan an nan pen nan, nou met pye n atè fwa sa a pou nou di ke nou pap dakò paske nou wè ekipman Fouben k ap jere nou, se kesyon kòb, enterè pèsonèl yo y ap regle, jan Ariel Henry al eseye pran vizibilite nan Somè dè Amerik san l pa regle anyen pou peyi a. Nan plan sekirite nou di a, nou di gen 3 etap. Twa etap enpòtan. Premye etap la, si gouvènman an te gen volonte, li t ap pran yon dekrè durjans sekiritè, yon dekrè desepsyon, pou l ranfòse les pouvoirs de la police et des commissaires du gouvernement. Gen anpil komisè gouvènman, ke se swa komisè Muscadin Miragwàn ou komisè Richemond Okay, yo menm, yo afwonte bandi yo. Men nou menm, nou te di fòk gen yon dekrè ki ka rann pouvwa yo legal, ki ka ogmante pouvwa lapolis e komisè gouvènman. Lè w nan sitiyasyon difisil sa yo, lwa nòmal yo pa ka rezoud yo. Donk, si gouvènman an te vle, menm dekrè dirjans sekirite a l t ap pran, ki t ap pèmèt ke jisteman, ebyen, komisè sa yo, polisye yo, yo gen plis otorite e yo gen plis ekipman tou apati de bidjè a. Dezyèmman, nou te mande dèyè komisè sa yo pou ke tout udmo yo, yo ranfòse an inite anti gang nan tout depatman ki akonpanye komisè yo pou ke yo ka fè travay yo e lè sitiyasyon durjans sa fin rezoud, ranfòse egalman les structures de l'armée et de la police. Men sa nou menm nou di, nou pa senpleman e fè ap fè manifestasyon pou di chanje, nou pwopoze, nou fè konferans sou yo, nou met pye n atè jodi a e nou di vwasi le plan kòman mentnan pou ke nou chanje sa. Deklare leta durjans sekiritè, sa vle di se pa ranfòse pouvwa de komisè, ranfòse pouvwa tout komisè gouvènman e tout lapolis la. Sa vle di ke si gon dekrè ki ka di w moun pa mache avèk fizi daso, depi w mache yon fizi daso sa w pran se pa w, men lalwa kouvri w e lè sa a lapolis a komisè gen dwa aji. Paske si w al nan lwa nòmal la, ebre gon lòt pwosedi. Donk, se yon dekrè ki ba, ki ranfòse lè pouvwa e ki pèmèt ke leta pran mwayen nan bidjè a, pa egzanp 5 milya de goud yo ka pran pou bay lapolis 3 milya, lajistis 1 milya e lame 1 milya. Sa tap pèmèt ke yo gen lè ekipman apwopriye e a pati de se moman, 1 Larme etan an kondisyon, la polis an kondisyon, la jistis an kondisyon, la peur va changer de camp. Pè a, li pwale nan kan bandi yo, pa nan kan popilasyon an. Mardi 14 kap vinn la, nap nan Plato Santral. Nou ta renmen tout près la prezan avèk nou nan Plato Santral pou y al wè ke moun Plato Santral pral di yo bouke. Moun Plato Santral pral di twòp san koule. Moun Plato Santral pral di yo pa kapab ankò. E se sa ke n ap kontinye di. Yon gason. yon fanm ki chita lakay ou nan moman sa yo, nou pa pral di ou konplis non, men ou son iresponsab. Poukisa ou se iresponsab? Chak semèn gen frè n ak sè n yo k ap kriye. Jodi a si l se ti Janèt, demen l ap ti Jan. Lòt demen l ap ti Pyè. Aprè l ap ti Kawòl. E y ap mache pran nou grenn pa grenn. Yo pran moun nan laprès. yo pran anseyan, yo pran avoka, yo pran enfimyè, yo pran enjenyè, yo pran ti machann, pèsòn pa epanye. Se sa k fè jodi a, nou di peyi a dwe leve kanpe. Gonayiv bay leton, Plato Santral anbwate. E m kwè moun Plato Santral deja mobilize. Yo pral fè sa k pa t fèt Gonayiv la, yo pral fè l. E yap di lòt departeman yo, yo dwe kanpe. Non sèlman yo dwe kanpe, paske jodi a gon lòt kriz ki frape nou ankò. An depi de kidnaping, grangou, chomaj, ensekirite, pwoblèm gaz la nan kò nou pi rèd. Gen kalkil kap fèt pou yo monte gaz la sou nou. Nou konn sa sa vle di? Lè yo te fèl la nou pat fè anyen. Menm jan Dessalines te di, aprè sa l sot fè nan Sid si moun yo pa soulve sèke yo pa moun, ebyen y ap planifye paske nou pa t soulve pou yo remonte ankò. Alò ke moun ki ap vann gaz yo, nou aprann yo fè plis ke 36 goud sou chak galon. Tout moun ki rete lakay yo, yo pa di anyen nan tout komin yo, nan tout depateman yo, pa plenyen. Pa kriye lè yo kidnape nou. Pa plenyen lè ke grangou, mizè frape lakay nou. Paske ou se iresponsab. Ansanm d'aktivite sa yo lanse toujou nan menm kad pou lakou pran pozisyon fas a ansanm de deriv ka fèt andidan sosyete a. Pran fas epi denonse pandan nap kontinye mande jistis pou mande jistis pou ansanm de kamarad nou. Lakou a pwofite tou rale atansyon piblik lan sou. Dat ki te novanm 2016 lan kote rektwa inivèsite inivèsite leta a ta wal mete deyò 19 kamarad 19 etidyan 19 etidyan ki te enskri tèt yo nan yon pèspektiv pou yo mande bon jan fòmasyon anndan inivèsite leta ebyen rektwa a ta wal mete yo deyò epi pwofite mete gwo akizasyon sou do yo e sa ke rapò dcpj an pral demanti annapre men youn nan bagay pou n swiv sè ke Lajistis toujou rete bèbè sou koze sa. Youn nan lòt bagay lakou vle atire atansyon nou se 12 jwen 12 jwen 2017, yon gwoup etidyan ak pwofesè deside reyini nan espas Fakilte Etnoloji pou fè yon asanble jeneral, pou poze ansanm de pwoblèm ke inivèsite a ap konfonn. Enben, 12 jwen sa nou pral jwenn ansyen pwofesè Jean Yves Blot pral pase machin li sou kamarad nou Goup. 5 Jwen 2022 a pral fè 5 lane depi kamarad nou Goug viktim de blo, enben lajistis toujou rete bèbè sou ansanm de koze sa. Lajistis toujou rete bèbè, li pa di anyen. Sa moutre nou aklè ke jistis ayisyèn nan se pa yon jistis pou mas pèp lan. Sa moutre nou aklè ke jistis ayisyèn nan, Se pa yon jistis pou etidyan. Paske Gregory Saint Hilaire viktim anndan ekòl nòmal, jistis ayisyèn nan rete bèbè sou koze sa. Sa moutre nou tou ke jistis ayisyèn nan son jistis ki pa prezan pou moun nan katye popilè yo, moun ki ap viktim matisan yo. Enben nou menm, anndan Lakou, Lakou ki se yon òganizasyon etidyan ak pwofesè, yon òganizasyon pwogresis anndan Fakilte Etnoloji, nou menm nou pran pozisyon pou n kontinye denonse epi mande jistis, mande jistis, mande jistis pou chak moun k ap viktim